Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. N ap di tout moun mèsi, donk tout moun ki aletranje ki toujou rele nou pou di nou bigòp. On se byen ke la sitiyasyon va mal dan se sengilye peti peyi Euh, comme dit souvent notre compère Edson Saint-Fleur. Ben, merci pour tout ce support. Et c'est parti pour une nouvelle émission. Nous allons là dans le département du Sud. Particulièrement, Nan komoun aken, ebyen fon di ke genyen yon bandi nan zon sa. Set un bandi de ronon. Non li se venel senatus. Moun aken, Ebyen fòn di ke li gen afilyasyon, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, avèk yon baz nan Pòtoprens. Sètòm la, anpil moun konsidere l kòm yon tiyè san pitye, un kriminèl an seri. Men ekoute, gen yon jou ki pa pou li. E se jou la. Se aparaman yon jou nan mwa novanm nan. Ekoute lapolis pase a laksyon lapolis touye sitwayen sa ki se yon bandi notwa lapolis nan miragwan de konsè avèk lapolis aken mete fen nan vi gwo bandi sila ki li menm tap renye an mèt map gade poum wè misye mouri bò yon raje aparaman li resevwa anviwon 3 a 4 bal. Paske genyen yon bal ki pran li nan pati gòch li prèske bò kè li, gen yon bal nan ponyèt, gen yon bal nan vant, epi misye mouri bouch ouvri, se kòmsi si w pat konnen byen wap di sa son Anèl, se kòmsi jan Anèl te mouri an, epi bouch misye plen san. Donk se konsa bandi sa ki se Venel Senatus ki tap kraze brize nan Aken misye tonbe. Pa bliye m toujou di nou, lè ou anlize ou nan antrepriz sila a, ou pa janm mouri par la belle mort. Ou toujou mouri lèd. Paske, m ta kapab di se yon teyorèm ki trase pou lavi ou, depi ou antre nan lojik sa a, w ap just mouri konsa. Depi kèk jou la, gen yon sitiyasyon kawotik onivo de. Belair ak Delma 2. De zòn sa yo deside yo pou yo antre nan yon batay san fen. Yn gè ki se jou jiska la dènyè gout de san. E n ap mande kilè nèg y ap fè yon sispann paske sitiyasyon an vrèman konplike pou moun ki ap viv nan zòn sa yo. Dènyeman la a, te gen yon batay sere kote ke anpil nan sòlda G 9 yo te voye lòt sòlda. Fò n di ke. Gen anpil nèg ki tonbe nan kad batay sila. Se chak jou n ap jwenn de enfòmasyon ki ap tonbe, ebyen nan dènye enfòmasyon ke n genyen, dènye batay ki te genyen an sa dat de 2 ou 3 jou, kote ke ebyen genyen youn nan nèg nan baz an bourik yo nan zòn chabon, ban mwen chache non misye pou nou, misye rele Bouboul. Donk, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke Bouboul sa li menm li ta pèdi lavi l nan kad batay sila. Anpil bal, maten, midi e swa, nèg yo kanpe y ap goumen, anpil sòlda tonbe, èske genyen sòlda ki tonbe dan lè de kan? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, aparaman ta gen blese nan Bèlè. Men pou lotre kan, ebyen, bagay la sanse trè konplike. Kòm dabitid, nou menm nou pa toujou la pou n fè dife volan. Pou nou akonpanye dezòm zame pou yo batay. Wi, nou kapab mande yo pou yo batay, men dan la mezi ou zam ki nan men yo a, Yo kapab sèvi yo de, m ta kapab di, yon zam ki pou pèmèt ke yo fè eko ak revandikasyon zòn yo, ak revandikasyon popilasyon an. Si sèzòm la, m toujou di sa chak jou, yo mete tèt yo ansanm pou di ke ekoute nou pral fè leta a mache. Mwen menm se sa m ta swete. Gade jounen jodi a la a, ou genyen yon premye minis. k ap gaspiye lajan, k ap konpoze avèk yon seri de moun, m ta kapab di ki pa itil anyen ak sosyete a, paske moun sa yo, depi dè zane n ap tande yo, yo pa janm itil popilasyon an anyen. Dekese lajan, bay lajan, epi jounen jodi a la a, mwen menm ki se yon sitwayen, M pa anvi di m ap goumen pou kòz popilasyon an paske m pa renmen vante tèt mwen. Men, aparaman m gen yon ti plas ke mwen okipe nan sosyete a ke m ap rann sèvis pa m nan tou. Men èske nou konnen jounen jodi a la a, M al nan yon bank, m ka di l Unibank. Mezanmi m al dè 300 dola. Èske w konnen moun yo di m pa gen kòb? Donk nou va konprann, yo di m ke se brh, donk se lajan ki gaspiye, donk yo oblije ap jere ti sa yo genyen an pou ke pa gen pwoblèm likidite. Deja gen pwoblèm likidite. Wi! Men, se pou yon gwoup de moun. Revolisyon k ap fèt lajounen jodi a la a, si ta genyen de gwoup ame ki ap fè revolisyon, fòk moun sa yo, yo ta rekadre yo nan sosyete a paske ou pa kapab gen yon enstitisyon finansyè, lè malere a vin devan ou, li mete de twa goud li genyen nan bank ou, lè l vin dèyè l on bon maten l gen pwoblèm, ou deside ou di w pa p ba li l. E pandan yo di m pa genyen an, kèlke minit apre, pandan m nan bank lan, lè m gade m wè genyen yon anplwaye ki vini avèk de lyas de biyè. Sa w di m kounye a? Donk lajan sa li ap stoke pou gwo potanta parèy nèg sa yo? Donk se la merde. Se pa evidan. Peyi a pa kapab kontinye konsa. Nèg ki gen zam yo, si n t ap fè yon revolisyon vrèman, se pou sa pou n ta goumen. Chanjman kondisyon lavi popilasyon an. Nou sòm dè zekraze de la sosyete. Nou menm ki nan klas pòv la k ap fè ti efò pou n kapab rive nan klas mwayèn nan, moun sa yo anpeche nou avanse. E lè n ap fè efò konsa a, nou ede anpil lòt moun. J'en ai marre! Sa fè m mal anpil. Si yo te di m pa genyen epi m pa t wè stòk lajan an. Yo di m pa genyen epi. Yo vin a stok lajan an devan m. Donk sa vle di Nou pa gen peyi. Arete. Sispann batay. Sa pap fè ankenn moun byen. Pita n pral tounen sou yon lot batay ki genyen o nivo de Martison. Paske bagay la vreman kwense lotbo a. Mwen te panse pandan desanm nan pral vini. Nèg yo tap fè yon jan, men hélas poko gen anyen. Pita nap tounen pou ba nou plis enfòmasyon pa rapò ak goumen ki genyen sou Bèlè a epi avèk batay ki genyen nan Matisan. Brèf, nou pral fè yon ti pase sou kesyon skandal. Banm di non mesye, mwen konnen nou se gwo jounalis. Mwen menm son ti jounalis dèyè manman ke 191 mil moun ap soutni. Paske moun sa yo se pou yo map travay. Se nan liy yo a mwen ye. Sa yo di m fè, se li map fè. Mwen pa sou kont tèt mwen. Jounen jodi a la a, gen yon pakèt jounalis ki fè erè paske yo konprann ke siksè yo genyen an, notoryete sa yo konstwi a, li se pou yo sèlman. Dezole. li pa pou nou sèlman. E menm lè yon nèg ou ta rich ou konstwi yon notoryete pa rapò ak richès ke ou genyen, notoryete a pa pou ou paske gen anpil moun ki renmen ou, gen anpil moun kap swiv ou. M vle fè mesaj sa a pase pou un ami qui s'appelle Theriel Thelus, un ami qui s'appelle Bobsy, yon pdg radyo ki rele Rony Colin. Et dans la soirée, Rony Colin, li menm, a allume son contre-feu. Écoutez ça. M pral di w, gon pòt pawòl ki nan yon enstitisyon ki reprezante yon bèbè, yon lang lou, ki pa ka pale, ki di tèt li, li se pòt pawòl. A oken moman pou listwa pou laverite, Kòm misye di l te direktè enfòmasyon, li te bay demisyon. Si misye te bay demisyon kòm direktè enfòmasyon, fò l te bon m ki lè m te lome l kòm direktè enfòmasyon. M pa t janm, non, m pa t janm. Direktè enfòmasyon m te gen dan Jan Gety César ki te direktè enfòmasyon. Men Caleb Desrameaux se te temwen m. Blanc Delva se te temwen m. Lè sa a Blanc Delva direktè jeneral Radyo Zenith. Ok? M pa t janm genyen pòt pawòl sa ki te direktè enfòmasyon. M pa konn kote l jwenn. Nan pale fò. Apèl peye pou ou zanmi, n ap tann lèt ou te demisyone kòm direktè enfòmasyon nan radyo a. E sa m t ap di, nan yon nèg tèt dwat tankou ou ni pa ta kab nome misye kòm direktè enfòmasyon. Apèl peye pou ou zanmi, n ap tann lèt la. M ta renmen wè lèt ou te demisyone kòm direktè epi ki lè w te nome kòm direktè enfòmasyon radyo Tele Zenith. Ou mèt vanse pdg. Pou listwa, pou laverite, Zenith pase 2 direktè enfòmasyon. Henri Guerrier, nan epòk la w te la, ou konnen Henri te direktè enfòmasyon. E, yeah. Mwen genyen Jean Junion Celestin ki te direktè enfòmasyon. M poko janm konnen on moun, on tèt loke konsa, premye bagay m pral di w ki sa k fè mwen revoke misye nan radyo a. Rete. Mwen revoke misye lan radio a se paske e misye soti trè lèd. Mwen genyen on operatè ki rele Makati ki di misye ap krak anndan radio a chak lèl pral fè li pral fè nouvèl. Lap krak. Kòman krak la? Lap rale ti bagay lan nen li? Lan nen l. Rete. On krakè li ye. Sa e pou istwa pou laverite. Krakè a, lè on jou maten m parèt li pral prezante nou jounal epi aprè sa mwen parèt M wè nen l vrèman ap bave ok nen l ap bay la rim tankou yon moun kòmsi tankou yon moun tankou yon moun ki gripe paske lè w wè krakè sa ap pale vrèman wa konnen tèt li bon tèt li pa bon se te yon krakè m parèt lè m parèt nan studio a mwen di misye sa w ap fè yo la pa bon ditou alò fò m di w sa se pa premye krakè m revoke nan radyo a tou kounya la mwen. Di misye ou pap ka travay avèk mwen paske sa wap fè la yo l pap bon pou mwen. Mwen revoke misye menm moman. Lè sa mwen menm mwen monte mal nan minsad mwen an. Lè m revoke misye m di misye vin pran vin pran e vin pran vin pran e kòb ou vin pran lèt ou a katrè. Misye vin lan radyo a depi a midi li kòmanse batay avèk yon sekirite devan baryè radyo a. Lè sa li al pran manchèt. Li te kouri al pran manchèt. Egzakteman. An m te tande bay. A m te tande bay la m te panse se te blag. E bagay yo te pral mande tout moun ki bon repo. Lè sa lè sèn nan yo vin rele m. Mwen gentan kouri sot nan Milsab la epi mwen vini. Mwen di misye, sak pase w la? Ou kwè se a katrè m ba w randevou pou vin chache kò ou a? Misye di non, se antèman t chante a katrè. Sa yo, se de bagay m ap di pou listwa e laverite. Lè m di se malere jodi a pou m ap ofri peyi a sa. Se malere pou jodi a n ap ofri peyi a sa. Paske mwen menm mwen pa nan konpetans nèg la. Nèg la yon sibaltèn li te ye. Èske w konprann? M te patwon l. M pa ta kapab desann nan nivo sa. Men se malere Gen youn ki pi mal pase l swadizan di yon patwon li ba l radyo a pou l detui yon patwon. Li ba l radyo a pandan lendi jiska jedi pou y ap pale de mwen menm m pran kòb lan men moun pou m voye pati. Kiyès pou w Nicolin? Katsan dola, demil dola, uitsan dola. Ebyen menm vakabon sa ki konn ap klewone l ap di m fè l kado yon mèsedès pou fèt li. Kounye a la a Rony Colens men BM nan sou ekran nap gade la, Rony son vòlò machin, son vòlò machin paske ou konnen mwen menm m toujou ap fè ti rapèl m sonje te gen nèg ki te ki te nan plato santral la la te kandida te enplike te nan prizon pou enplikasyon prezime nan vòlò machin ki vin depite t vin senatè sa di lè yo banm pa yo bay pa pdg m on frap konsa fòm konn bagay la kisa l ye fòn klè fòn klè sou li. Monchè nèg la tèlman inyoran li tèlman sòt. Premyèman, mwen se patwon ou, yo pa, yo pa ka pote w plent pou mwen, se ou menm pou yo pote plent pou, pou, pou ou, paske ou, li te ouvri yon kabinè avèk yon avoka sou taba, li te di tèt li se avoka, li pa janm ka prezante pwomosyon ak avoka l. Li toujou di li se avoka. Li toujou ap bay moun fo chèk. Lap bay moun fo chèk. E pi apre sa lap vin di w konsa ke li se avoka. Tout jounen ap pote plent pou li. Yo pote plent pou li nan radyo a. E tout bon repo kapab sa. Yon nèg ki ta kapab fè sèn al rale manchèt. Ou nan yon nèg kap goumen avèk sekirite devan baryè. Ou wè son nèg ki se ki san valè. Son moun nil. An moun konsa ap pale de moun monchè. Se tris. Ou konprann yon ti vagabon konsa ka pale de moun. Si w ta gen tout valè sa yo jodi a, kèlkeswa, fò w ta poze tèt ou kesyon lè w ap klewonnen tout lajan sa yo ou genyen la kòman ou genyen yo? Fò w ta poze tèt ou kesyon kòman ou genyen yo? Èske w wè li menm li ka pale de mwen menm m ap fè lajan ilegal? L ap pale, l ap pale bagay dam nan, bagay men lesansyèl tout moun ret branche y a tande. Paske m ap chache mafya yo. M ap chache mafya yo. Pou bagay BM nan e Teriel, lè Jeep BM X6 la fèk parèt, se te yon machin mwen te renmen. M al lan Apollo Motors, mwen wè l, se te yon sèl grenn nan yo te genyen. Jeep BM nan. E m ap di li, epi lè m ale, mèt Apollo Motors lan, Machin nan te nan antre, lè sa Michel Martelly genlè te fèk prezidan, li genlè wè machin nan, li renmen machin nan, kounye a yo rele m nan telefòn yo di yo pa p ka vann mwen machin nan ankò. Mwen monte Miami, mwen monte Miami m al achte machin mwen, kòm mwen di se toujou machin mezon mwen woule, m ale m al nan mezon BM Miami m ale Ah ben ok. Non, se pou n ka klè paske m ap raple peyi an, machin sa a Rony ap pale la se yon machin 2012. Donk si misye di se yon machin sa fò l vre. Yon nèg k ap fè, k ap fè makak, k ap pale bagay. Yon nèg ki gen, yon nèg, mezanmi, tèt nou pa tèt nou dwat. Yon moun ki gen yon min sab l ap fè 1 milyon dola meriken. Bon, sa ki rapòl pral gen nan vòl bebe, machin, vòlò. Bon, m al kay Bèman nan paske biznis machin pou moun e. Biznis, ale, al kay Bèman nan, al, al pran sètifika yo. Y ap di w mesye sa tèlman achte machin yo pa konn, yo pa, yo pa konn. Pi, pi ba, mwen menm. A? Ann vanse. Se vakabon w ap pale, bon vye vakabon. Ann vanse. Kòman machin nan soti, kòman. Kounya la. Male pou moun yo konn istwa machin nan byen. Male lè m al achte machin nan epi mwen jwenn e m pa bezwen site moun nan paske yo konn moun ki mèt e kòmsi moun bon gou yo se yo ki reprezante BM ann Ayiti. An ba lan fek. An lan fek moun k ap voye monte, k ap kreye sansasyon, k ap chache vyou, k ap fè makak. Se pa Rony Colin. Rony Colin ou te konn ap dekri m ya m te di l e pa de li menm w ap pale la. Mwen gen yon zanmi mwen, m te fè kite kote l rete a e lakay li, mwen fè l vin abite ansanm avèk mwen. Kounye a, lè yo rele mwen, mwen deplase avèk zanmi m Martelly, mwen antre m vin achte BM nan. Lè m vin achte BM nan, mwen te jwenn patwon misye te lan konpayi an e m achte BM nan devan patwon misye. Mas TBM nan devan yon lòt gwo jounalis m pa bezwen site non l paske yo pa konsène lan bagay sa. Mas TBM nan, mas TBM nan pou 104 mil dola w ap wè l lan resi a 300 konbyen dola. TBM nan pou 104 mil dola. Kounya mwen te lan bagay pentad, bagay poul, mwen ale m sòti, m ta pral sòti avèk poul, avèk pentad an Repiblik Dominikèn, m pase pa Plato Santral, kamyon an devan m, m avèk BM nan m ap sòti lòtbò a. BM nan pèdi fren avèk mwen m manke mouri lan Plato Santral sou mòn Akabrit. Gon yon jaden bannann, mwen wè mwen sèl sovè mwen se antre kò m lan jaden bannann nan. M antre kò m nan jaden bannann nan, epi machin nan tou etèn la. Defans machin nan sèlman fè yon ti dekole. M ale m rele pitit mwen Dev, Colin, mwen di Dev m manke mouri la nan yon aksidan. Dev pran yon prado blende m te genyen, li vin chache m nan lakou santral. Mwen di l, Men ki kote m ye. Dev pran machin li, li vin chache m. M kite BM nan la. Pandan m kite BM nan la, Patrick Dimone ki chèf maketing bon gou li te renmen BM nan kounya feeling mwen te gen pou BM nan m vin rayi BM kounya pou X6 la paske machin nan pèdi fren avèk mwen yon machin prèske an eta nèf pou machin nan pèdi fren avèk mwen Patrick Dimone m di a m pa bezwen machin sa ankò Patrick Dimone mande m achte machin nan men BM nan lan men Patrick Dimone lan moman m ap pale avèk ou la yon BM diesel X6 2012 lè vakabon ap pale tenten li pa konn kisal bezwen di bon sa misye rete poul fè la menm jan yo te fè pou mèt moren eee li rete poul fè yon bandi pale poul di li menm avèk tout patronl poul di mwen mwen enplike nan sak pasa men yon moun ki gen lajan mesye ki gen mwayen poul viv ki kapab epi li pral di tèt li li pral manyen yon machin ki rapò ki kote m te vòlè bm sa ki m te gen pwoblèm machin jiskaprezan sou vin lakay mwen w ap wè 8 10 machin mwen gen devan pòt lakay mwen m ap di kòman nan ki machin m soti tout machin yo se de machin mezon yo ye tout machin mwen se machin mezon genlè nan mezon an nan mezon apollo motors la m t al vòlè l. epi aprè sa lè m fin vòlè l chèf maketing bon gou a mwen vann li l mwen m pa konprann bagay sa li fè papa men BM nan la mwen di BM nan moun mwen vann li li rele Patrick Dimone a nos jours lap woule machin nan l poko vann li m pa konnen kote m jwenn BM sa a mwen vòlè a m ta renmen konnen kote m jwenn li salopri a pa konn anyen pou l di. Olye li ap pòt pawòl, pòt pawòl la li pa konn anyen pou l di, li bezwen kòmsi li ka detwi m. E nèg ap pale pawòl nan politik, kilè m an politik? Se pandan Maïtra m antre an politik wi, 2015 wi. L ap pale pawòl, li kite m, epi e pa jodi a, vakabon an, m pa travay ansanm avèk li, m te revoke l, paske l t ap rale pas anndan radyo a, m te voye l ale, epi vin gen twòp moun li di Sèfil se avoka, l ap pran kòb lan men moun pou l al regle dosye pou yo, epi l pa kapab. Men kote m chap di w konsa, m te mete w direktè enfòmasyon, wè pou w pa resevwa lèt la. Lè m t ap ba Anri direktè enfòmasyon, tout moun te konnen Anri se direktè enfòmasyon. Lè m ap pale de ou menm kòm moun ki pase nan radyo a, pòt pawòl. M konn pale avè w kòm direktè enfòmasyon. Ou janm konn tande pale sa ou di lan bouch mwen? Direktè enfòmasyon lan ki sa la? Ki konpetans ou gen pou direktè enfòmasyon? Epi kote w ye a, kote w ye a pa mete w direktè enfòmasyon? Kote w ye a ou te la yo pran lòt moun yo rale mete sou ou, yo toujou mete yon lòt moun kòm direktè enfòmasyon. Yon moun pa gen enstitisyon l l ap jere se ou menm li ta pral bay kòm direktè enfòmasyon? Ki nivo w genyen? Ou kwè joure w konn joure? Ki nivo ou genyen? Ou bay jou ou konn jou aprè sa ki pou ankò? Ou te bay, mete lèt m te ba ou a lò te bay avèk bay lèt ou te bay demisyon an nan ki ane l te ye? Paske m gen dosye yo e paske dosye yo pa nan men m la, sou enstitisyon m te m gen tout bagay. Si yo te lontan ou ta rele. Non men ann rete, ann rete la paske jan m t ap di l talè an, m panse se 2 gwo radyo nan peyi an. ki malerezman twouve yo nan, nan nan nan nan, tande byen sa m nan, nan tande byen, tande, tande, tande, tande, tande sa m ap di w la klè, tande w, tande byen sa m ap di w la, nan men, piblik la wè l e yo konprann li, donk, pa fè sa BDG, nan nan nan, men sa m vle di w, men sa m vle di w, sa vle di w ke, kou w te di Zenith FM, kou w te di kote w ap di an, se 2 radyo kanmèm. Ki gen non nan peyi a. Kounye a lè w di Rony Colin. Talè, talè pdg. Lè w di Rony Colin. Non, non, non. Non, tande. Non, poko rive. Non, poko, poko. Non, m pap kite w fè dega. Ban m di yon pawòl. Se, lè w di Rony Colin, ou trase pakou kote w sòti, etchetera, kòb ou, sa di kòb ou al ka retrase, daprè sa w eksplike. Lè yon nèg kanpe nan yon emisyon, a grand écoute. Kote tout moun konekte yo ap swiv. Li fon deklarasyon konsa kote ke si w al gade sou rezo yo aktyèlman, w ap wè se sa ki vrèman viral sou rezo yo tout kote w pase. Sa yo se te, yo pa fè m ni cho ni frèt. Non men, lè yo pa fè w ni cho ni frèt, kòman sosyete a pral konprann ni si Rony Colin pa deside pote yon plent kont endividi sa? Non, tande, bon m di w. Mwen se yon moun ki kalm. M pa gen anyen m ap fè. mwen rann piblik. Ok. M te genyen yon mesye m lonmen non l pa detounen m. L ale, l al nan radyo m, li fè deklarasyon, li pran bandi, y al tire sou radyo m, li pran meri a, l pran bandi al tire, pran kòb lan men lajan lan men moun k ap vann dola ameriken. M pa di anyen, tout moun rele m, m pa di anyen. Epi m nèke ale, m depoze yon plent pou li, epi yo rele l tribinal, olye l al tribinal la, li mennen bandi al tire sou meri a. Ok? Mwen menm, jodi a la, tribinal koreksyonèl mande pou yo arete l. Mwen m ap aji, m aji selon lalwa, m pa pral pale. Se menm jan, m ap regle afè m. Nan ki kesyon m pral pale de FBI, m pral pran enstitisyon amerikèn pou m mete lan bagay voksal, bagay vakabon. M pa gen pou m pale de FBI. M gen pou m rive la. M gen pou m rive la, men m poko rive. E bagay yo di a lè mwen pral rive. Ou ka konprann pou pran ofisyèl ameriken, ou pran ofisyèl ameriken, ou pran mwen menm kòm ofisyèl ayisyen ki fè foto m, ki mete l piblik avèk yon ofisyèl ameriken epi pou pran foto m ou kreye yon bagay mafya sou Facebook pou w ap ranmase kòb avè l epi w konnen sa ap ret la. Ou konprann sa ap ret la. Epi lap pale de ankèt FBI. Ankèt FBI lòk lan favèm lap ye. Se mwen kap fè FBI sezi de dosye a. An se ou menm? Bon monchè ou paka pale de FBI. Ou paka pale de FBI. Bon nou nou nan wap si kote ou se pòt pawòl teyoris yo. Wap wap wap bat pou yo tiye ameriken yo. Poutèt kisa ou gen pwoblèm avèk ameriken. Poutèt viza ou pa genyen. Pa fè sa monchè. Ou gen pwoblèm avèk tout ameriken poutèt vizyon pa gen, wap fè pwomosyon pou yo detwi ameriken yo ki lanme nèg katran mawozo yo, sa wap banm kenbe la? Sa wap banm kenbe la? Jodi wap pale de FBI, FBI la wap pale a se ameriken yo ye wi. Se ameriken yo ye, jodi wap pale de FBI, ou pata santi w san wont pou w pale de FBI? Men avan ou tap di katran mawozo li pap pran presyon FBI? Men kòm mwen menm, m pa gen pou m pale de misyonè yo ankò, paske m pa gouvènman ameriken, m pa gen pou m pale de FBI paske m pa gouvènman ameriken, m pa gen pou m pale de anyen ki gen rapò avèk sa yo mwen menm. Lesansyèl, m pa gen anyen m ap di. M ap travay. Sòf ke m ap di tout moun, ret branche pa rapò avèk moun k ap fonksyone mal sou nonm yo. Depi wap pale se ke w pap fè mwen menm map fè. Map fè. M pa gen mesaj. Moun nan mèt rete branche avèk sa lap di yo. Se sa fè mwen menm lè map pale m pridan. M pral di yon bagay. Map pale de El Chapo. Jodi a la a, mwen menm avèk jounalis mwen yo, m pran anpil kou. Mwen imilye devan sosyete a. Mwen imilye devan sosyete a. M pap di anyen. M pa pral pale de li menm la jodi a la. Paske gen twòp moun sitou lan ANMH kap rele m. M pap pale de li menm. Men, konsidere dezyèm epizòd la m poko pale de li menm. Paske son chwa m fè pou m pa pale de li menm. Paske m ap di moun arèy damas yo tou, lè m t ap pran kou ti gwaz nan do m yo, yo kòmanse site non m de lendi a jedi kote yo te ye. Kote yo te ye? E m ap di El Chapo yon bagay. E m ap pran avoka m. M ap di apati de mwa desanm, premye desanm, rive jiska 31 desanm. Y a yon konferans kòl ki te fèt sou telefòn mwen. Se yon konferans kòl ki te fèt sou telefòn mwen. M ap pran 5 kabinè davoka pou yo pran jij e pou komisè gouvènman an. Ekri Digicel, Lè sa a, y a konn sa konferans lekòl la, ki sa l te gen ladan l, epi m a bay yon replik avèk yon òf yo te fè m. Jodi a m konnen m ka mouri parapò avèk sa yo. Òf wi, ou di òf yo te fè w? Ou di òf yo te fè w? Non, m ap tann yo ekri, m ap tann 5 kabinè davoka. Elèv fin jwenn nimewo telefòn ki te fè kòl konferans la. Lè sa a, m t ap pati avèk madanm mwen, m t ap antre Ozetazini. Yo te menm mande pou yo vin jwenn mwen Ozetazini pou yo fè m de òf. M di non, negatif. Non, òf pou ki sa? Bon, pou yo achte m parapò avèk bagay politik yo. E mouvman an te près. Mouvman de près, Kòm mwen menm m pap pale anpil, m ap mande avoka m yo pou yo ekri komisè gouvènman an e m ap mande diye tou ki an Ayiti yo ekri Digicel apati de premye desanm jiska 31 desanm 2019 lè nou fin wè konferans kòl ki te fèt la. Lè sa map di ou ap wè kiyès ki nimewo telefòn ki te fèl kòman sa li menm li pale em mande Bondye mouri m pap kite sa konsa mwen pap kitel konsa paske fòk nèg isit ap fè kòb ilegal yo. Fòl respekte moun anndan peyi a. De tout fason m panse vwam piti, m pa gen ase notoryete poum ta di non fon kanpe sou feyton ekeran sila a, men ki pap bon pou imaj laprès paske laprès jiske la yo konsidere li kòm yon vektè enpòtan nan sosyete a. Si laprès ap desann kanson l konsa nan figi moun ebyen m panse ke gen anpil bagay ki merite fèt, gen anpil koreksyon. qui doit être faite. En tout cas, pas dire plus bagaille. mais laissez comme ça. Parole la presse.